Se konprès sou tèt, anpil moun dlo nan zye, anpil moun ap mande ki kote ebyen Bondye ta soti vin delivre yo paske yo pa kapab ankò, yo pa ka sipòte konba sa ankò, yo pa ka tande kout bal bandi agoch adwat pow pow pow vire tounen moun ap mouri, vire tounen moun ap kidnape alòske peyi a di gen dirijan. Peyi a gen leta, gen polisye men medam se mesye eske ayiti ka sipòte jiska 2023 kap vini la a pou jan bagay yo ye la a nou pap kache diw pa gen espwa ankò espwa fini e nou pral envite w dekouvri sa anndan video sa a Tifi lakay Haïti.com nou kontan avèk ou e pa bliye pou ou menm ki nouvo sou kanal sa a e donk li pa lòt ke TV lakay Haïti.com e pa bliye abòne Ebyen aktive ti klòch notifikasyon an aprè menm ou fin peze bouton sabone a, retirel sou pèsonalize metel sou tout. Nou kontan avèk ou, jodi an se lendi 5 desanm 2022 e se pratikman premyè sòti nou ebyen pou semèn nan la e nap di mèsi ak tout zanmi nou yo, konpatriyòt nou yo ki pa janm lage nou ki rete fidèl avèk tvlakayhaiti.com yo nap diw mèsi le fè ke ou fè chwa de nou. Mèsi paske ou pa janm lage nou mèsi paske ou fè nou konfyans. Enfòmasyon tris mèdam e mèsye nan sous matla bagay yo dejenere nan savann pistach menm se rèl tout moun nan lari nèg gran ravin ki gen nan tèt li ti lapli kap dirije gwoup gang sa e nèg ak zam ame sa yo ebyen mèdam e mèsye bagay yo dejenere Doke nan savann pistach paske nèg tilapy yo anvayi kay anpil moun, anpil moun pran lari, anpil moun oblije nan mawon, gen moun menm se rele yap rele anmwe paske yo pa kapab ankò, kout zam e pow pow agoch adwat anlè kòm anba nan mitan sou kote, bagay yo vrèman dejenere nan savann pistach, anpil kay boule e gen moun ki blese, gen lòt menm ki mouri. Men kisak ayiti ya medam ze mesye nap avanse fen 2022 a la e bagay yo sanble pap chanje e nap antre nan 2023 a konsa si leta yo menm si nèg ki di se yo kap dirije peyi sa yo pa pran desten yo an men yo pa leve kanpe yo pa pran dispozisyon pou retire nèg ame sa yo kap touye pèp la kap fè san pèp la koule chak jou bondye mete e ben nap diw ayiti pa gen lespwa ankò. Ansyen kolonèl Himmler Rebu, misye frape fò e misye gaye wonn Ariel Henry kap monte gwo konplo la avèk kominote entènasyonal la, presizeman Madam Lalling ki nan tèt anbasad amerikèn an Ayiti, ebyen nap diw ke gen gwo konplo kap monte la, nèg ameriken sa yo se fini menm, yo deside pou yo fini a peyi a e se pwòp nou menm ankò ki se pitit tè a yap fè fini ak ayiti e lè konsa yo menm yo pap gen chay a pote yo menm yo pap gen kont pou yo rann paske se nou menm ankò ti nèg nwè yap fè nou touye lòt yap fè nou manje lòt nou tounen kanibal nan peyi sa antouka bagay yo dejenere mèdam e mèsye nou pral envite ou an gen tout detay yo nou pral envite ou tande kolonèl Himler Rebu ki li menm tap mete gwo dosye sa yo deyò ki petèt ka gen enpak sou lavi kolonèl la paske se nèg ki pa janm manje anyen ki frèt depi lap di yon bagay li dil li fini e se konsa Imler Rebu li menm li fonksyone antouka Imler Rebu fè anpil atansyon zanmim paske Ayiti son peyi pyeje son peyi tè glise veye kote wap met pyew gasonm antouka bòn ekout tout moun fanatik zanmi konpatriyòt ti vi lakay ayiti pwen kòm yo nap rejwenn nou nan yon pwochèn videyo annatandan rete la. Gen sitiyasyon rete konplike nan savann Pistach bandi Gran Ravin yo atake yè dimanch lan anpil fanmi abandone kay yo bandi yo mete dife ladan yo nan koulwa radyo a nou genyen yon fanmi ki pèdi tout sa li genyen e pitit li yon bò li menm li yon bò e la li avèk nou nou pral pale avèk li toutalè men konsekans batay sa ki reprann nan. Savann Pistach la fè santi l sou distribisyon kouran depi yè, tout zòn Bòyisyen jiska Bourdon san kouran an rezon de yon fil elektrik ki tonbe nan zòn nan e ki alimante tout zòn sa a. Nou pral gen pou n pale ak yon nan direktè edh yo konsènan sitiyasyon sa a. Sitiyasyon an ki. konplike moun yo pa konn ki sen pou yo rele anpil moun ap kouri kite peyi a anpil moun nan la toumant men se okazyon tou kote atis yo yo ap enspire de sitiyasyon sa e atravè pwodiksyon yo mizik yo yo fè. Koute radyo a atravè lemond. ansanm de sanksyon sa yo ki ap pran kont yon seri de pèsonalite ayisyen. Bon, tout pwoblèm nan se yon sistèm ki mete an plas, ki konstwi pa Lèzetazini pou detwi Ayiti. Yo toujou fè seleksyon nasyonal moun yo konnen ki pa kòrèk. Sa pèmèt yo jere enterè yo nan peyi a bokou pli fasilman. E, anndan travay pèmanan y ap fè pou detwi imaj Ayiti kòm peyi, kòm pèp, yo toujou kenbe sa anndan yon estrateji. E se pa doujodwi. Pou n konprann sa k ap pase la a, pou n konprann jwèt pozisyonnman Lèzetazini e yon seri de lòt peyi, Se pou n remonte nan listwa pou n konnen ke Ayiti se youn nan peyi ki kraze sistèm esklavajis la. E nou sonje gon prezidan ameriken Franklin Delano Roosevelt ki te plenyen pandan ke l t ap fè yon rapò a la nasyon pou l di ke moun sa yo reprezante Ayisyen yo, yo reprezante yon danje. pou Lèzetazini, paske yo menm yo te kontinye gen 28 milyon de nègre ki te ankò an esklavaj Ozetazini. Lèzetazini pa janm sòti de sistèm sa, de reyalite sa, e wè. Yo menm yo konnen gen de lwa lakay yo. Ou wè tout prekosyon y ap pran pa rapò a sistèm legal ki gen lakay yo. Nan dènye atik ki soti nan jounal la, nou t ap pale de li la a. Men yo vin rive yon kote, yo pran nan yon pyèj paske nivo mizè, nivo vyolans ke yo anjandre ann Ayiti a vin pote yon pil Ayisyen oblije ap kite peyi a, ap chèche lòt kote pou yo kab rale yon souf. notamman an Repiblik Dominikèn e anpil k ap pran ti bato pou ale Ozetazini, sa vin jennen Lèzetazini. Donk, etandone ke yo wè volim mizè k gen la, l pa kab fè lòt bagay ke l fè anpil moun ap cheche emigre lakay yo. Donk, pou pwoteje enterè Lèzetazini ankò, yo oblije ap wè kisa yo ta fè. E menm la ankò yo kontinye anpetre. Yo kontinye anpetre paske nou sonje gen yon anbasadè ki te di, e li gen rezon, lè li t ap prale, ke li menm li p ap travay pou Ayisyen, l ap travay pou gouvènman Dèzetazini, se Lèzetazini ki peye l. Donk, lè l la, se enterè Lèzetazini l ap defann. E se vre. E se vre li gen rezon. Donk, Lèzetazini anndan yon sitiyasyon la. wap gade yo di nou ke 2 moun yap fè 2 repwòch la kounye an se 2 moun yo gen plis 20 tan ap kolabore avèk yo yo di nou yap kolabore avèk yon gouvènman ki la yo konnen te gen genyen 2 bandi anndan gouvènman ki la yap kolabore avèk li a e nou nan yon sitiyasyon. Beaucoup plus grave, ou gen yon moun ki premye minis jodi a an Ayiti, antouka yo di l premye minis, de fèt se li menm ki premye minis k ap siyen tout papye kòm tèl. De jouno enpòtan Ozetazini di apati de done yo genyen de biwo yon jij, yo gen de fòt rezon de kwa ke moun ki premye minis an Ayiti a, Gen des liens de complicité nan asasina yon prezidan de la République. Premye moun ki premye minis lan pa pouswiv jounal sa yo an difamasyon paske se yon bagay ki grav. Ou pa kab premye minis nan yon peyi pou 2 jouno cnn et New York Times site non w nan konplisite dasasina yon prezidan epi w pa fè anyen. E se la mwen menm kòm sitwayen ou oblije pran yon sètèn distans pa rapò a yon moun konsa paske si yo akize w de yon bagay grav, osi grav, ou pa di anyen, ou pa pouswiv moun nan an difamasyon, tout nasyon kounye an gen dwa pou l poze tèt li kesyon èske se yon konplis dasasen k ap dirije destine peyi a? Men Lèzetazini ap kolabore avè l e yo te di dènyèman lè yo pran mezi yo. Yo menm yo pran mezi, men se moun ki nan gouvènman an Ayiti yo ki pou pran mezi yo fèt pou pran. Donk, nou anndan yon gwo enbwogliyo. Natirèlman, nou menm nan tout repòtaj nou fè sou sijè a nou di ke se son de moun ke yo akize. E nou tande anpil ladan yo di yo menm y ap pran wout lajistis. Lè mwen menm m ap analize, m poko wè ki fòmil ke yo kapab pran wout lajistis sa, paske yo mi an akizasyon pa de gouvèneman etranje. Donk se mesye gwo òm de lwa yo ta kab di ki mekanis ki kab met an plas pou yon sitwayen entwodui yon aksyon an jistis kont yon gouvèneman. La m pa konnen. Mentnan, toujou zètil ke nou anndan yon sitiyasyon kap pote anpil limyè sou peyi a. Gen anpil bagay yo di, anpil moun te sispèk, te konnen, e nou wè sa ap mennen nou vè yon, obligatwaman vè yon lòt sistèm. Men nou ta kab poze tèt nou kesyon tou, poukisa nan sosyete gen anpil moun y ap akize la nou te deja konnen, nou te toujou konnen se de malfra yo te ye? Men kòman yon sosyete te kab pèmèt ke de tip moun konsa kapab rive osi wo? Mwen menm mwen kwè sè le silans dè bon sitwayen. Yo chita lakay yo. Se vre yo fè yo pè. Yo fè yo konnen politik se bagay sal. Pou yo pa melanje nan sa. Donk yo rete y ap jere lè pè. Men jodi a pè a vin rantre anndan chak fwaye. Donk èske nou kapab fè yon bagay kolektivman pou n kapab chanje sistèm nan? par la prezans dè bon sitwayen ki pè ki ret lakay yo ki soti an mas pou yo pran dotre sizyon desizyon politik se yon kesyon m poze se yon kesyon m poze ak tout moun kap koute emisyon an. A e la justis ayisyèn nan tou sa kolonèl? Men nou sot di li premye bagay yo kraze se la justis la yo kraze yo komanse pa enfiltre l avèk de moun ki sanble avèk yo. Ou pa wè te gon prezidan k te la, te gon anpil moun ki konseye l, k ap fè l kwè ke l te gen dwa kraze tout enstitisyon nan peyi a. Li kraze palman, li kraze lajistis e li ap dirije pa dekrè. Gen anpil moun ki te fè l kwè sa. E kòm de fèt li fè tout zak sa yo, o pwen ke jodi a nou youn pa gen yon repons legal. a kijan pou a desizyon ki fèt pou pran nan tèt peyi a o pwen ke ou tande gen yon moun ki premye minis men lap bay tèt li pouvwa pou l nome yon prezidan a la kou de kasasyon pa gen okenn kote yo prevwa ke yon premye minis gen de tèl pouvwa mentnan kesyon wap poze tèt ou si prezidan kou de kasasyon nome de manyè ilegal. Eske desizyon ke li menm li pral pran yo nan tèt jistis la ap kab legal? Jodi se yon sitiyasyon de fèt fòk gen yon bagay ki fèt. Donk mwen menm mwen kwè ke e se sa w wè blan yo toujou ap repete nou chak jou a, lè nou rive nan yon sitiyasyon kote peyi a detwi nan tout òganizasyon legal li o pwen ke w pa kab jwenn yon referans legal pou w pran dè desizyon, Nou oblije tonbe nan la teyori de sa yo rele yon kontra moral ant gwoup de sitwayen ki kab vin fè baz yon nouvo kontra pou n kab pran de desizyon. E se bagay sa a etranje yo konnen ki difisil, paske se yo menm ki toujou pwone, pwopoze la divizyon kòm metòd pou yo kapab renye, pou yo kapab gen yon predominans sou peyi sa a. Donk nou rive nan yon kafou. Se. avèk sitwayen nan peyi a pou n jwenn yon desizyon e trè sètènman kòm blan yo menm yo pran nan pyèj pa yo tou, yo kwense tou, yo kapab gen yon kontribisyon nan sa pou n soti kote nou ye a. Men m panse sa k ap pase la se yon bòn leson pou les bonnes citoyennes et les bons citoyens de ce pays. ki kontribye par silans yo ak tout sa kap pase nan. Fòk gen eleksyon ki òganize nan peyi an, kisa ou panse ke sanksyon sa yo ki pran kont yon seri de moun ki yo menm pwobableman te kapab al kandida nan diferan nivo anndan peyi an kapab genyen, ki konsekans sanksyon sa yo selon ou kapab genyen sou pèsonalite sa yo ki yo menm pwobableman te genyen de anbisyon politik? Premyèman, tout mizè tout sitwayèn, tout sitwayen ap pase nan peyi a, pa vini pou lòt rezon. Tout afè gang ou tande, dezòd agoch, dezòd adwat, yo pa vini pou okenn rezon. Se moun sa yo ki fin piye peyi a, leve tout sa peyi a gen al fè etranje kado. Paske, depi lane, depi an desanm 2021, m te ekri yon atik kote m te di, Gon moman kap rive etranje yo ap fèmen bak sou richès sa yo. Yap pran yo. E kòm de fèt se sa kap rive, donk yon pil moun vini, yo kraze peyi a, yo mete yon pil moun dan la povrete, pa gen lopital, pa gen lekòl, pa gen wout, yon pil jèn oblije tonbe nan banditis pou yo kap viv jiskase yo vin tounen de vrè kriminèl E tout lajan sa yo pran, yo pran yo yal depoze yo, yal fè kado yo nan peyi a. Mwen m panse se aspè sa ki bokou pli grav nan krim ke yo fè yo. Apovri peyi a totalman e al depoze tout kòb sa yo nan peyi etranje. Men, menm etranje sa yo, yo konn trè byen nan kondisyon nou ye la nou pa kab fè eleksyon. E yo vin asosye kriminèl sa yo paske yap di eleksyon, eleksyon pou n kab al mete de moun ki depite. Ki senatè kap vin minis ki pral anndan tout sistèm jidisyè peyi a anndan tout sistèm politik la pou pwoteje menm vòlè sa yo ankò. Gon lòt aspè diskriminatwa kap pase nan afè sanksyon yo paske ekoute lè lajan son bagay ki palan. Si w bezwen mennen ankèt sou nenpòt ki moun w ap pri pa rapò a richès a prezonpsyon oubyen richès sipoze l genyen, men si w poze moun nan 4 kesyon ou rantre nan istwa pèsonèl li, men w ap remonte fil li a trè rapidman w ap wè sa. Paske l'argent est toujours au cœur de la criminalité. E pou w swiv lajan se pa bagay ki difisil. Gen anpil sitwayen ou tande blan yo ki bloke la e se de vèt yo gen de lwa lakay yo. Men yo gen de lwa se vre y ap aplike ki fè yo pa kab ap mete. Ou pa wè twa ka moun y akize yo se de moun po nwa. Paske gen anpil moun po klè ki mèt krim k ap fèt yo, ki mèt sistèm ekonomik lan, yo pa sitwayen ayisyen. Yo pa sitwayen ayisyen e lè Etazini nan sitiyasyon menm lè w tande yo te di w y ap pouswiv menm si gon sitwayen ameriken k ladan l yo gen de lwa ke yo blije respekte. Mentnan n ap rete gade pou wè si anndan lis ki gen pou soti nan loni an premyèman ki lè lis la ap soti e si gen vrè moun ki mèt e krim yo an matyè ekonomik paske kriminèl k ap fè dezòd nan lari a pa kab jere lajan l gen an si l pa antre l anndan sistèm ekonomik la. Donk, se anndan sistèm ekonomik la tout kesyon an ye, se la pou y ale. Mentnan, afè pou moun patisipe nan eleksyon, bon, premyèman, ki lè k kapab gen eleksyon? Paske m pa kwè on moun ta ase malonèt pou ta konprann ou pral rantre nan eleksyon avèk Ariel. Henry paske Ariel Henry pa plase la pou lòt rezon se pou kap kouri fè fo eleksyon pou mete menm kalite moun yo sou pouvwa la li trè klè sa nou pa menm bezwen fè diskisyon sou li men nou wè depi 17 mwa la tou li pa kap avanse anndan dosye sa mèt se la fòk gon mobilizasyon sitwayèn jeneral pou n rezoud fo pwoblèm dirijans peyi a ki gen la. paske nou sòm antren dèt dirije pa enfo e a pati de la e yo konnen solisyon yo gen anpil dosye ki la yo konnen solisyon yo men nou menm tou kòm sitwayèn kòm sitwayen gon wòl nou gen poun jwe paske nou wè kalite moun sa yo ke sistèm nan pèmèt rive anwa yo pa fè yo pa fè nou lòt bagay ke di mal yo fè nou di mal nan nòt veki o kotidyen pa gon moun nan peyi a kap dil pa pè. Yo fè nou du mal dans notre économie, men yo fè nou mal pi plis anndan diyite nou kòm moun, kòm èt imen. Gade ki sa k ap pase an Repiblik Dominikèn la a. Ki sa w tande moun k ap dirije yo di? Ki sa w tande yo di kankou pou Ayisyen an ta kab konnen gen dwa rantre nan peyi l e ke l ap viv nòmalman? Kantite jèn fi, jèn gason, timoun nou genyen k ap viv nan imilyasyon, Repiblik Dominikèn, Bahamas etsetera, nan tout peyi Karayib yo la, Ozetazini. Men yo ta renmen vin viv nan peyi yo. Men ki kalite òf nou fè yo ki diferan de sa ke n ap ofri yo jodi a, ke yo kab kidnape yo, ke yo kab tiye yo, ke yo kab brile yo etsetera, e se kòmsi Bandi yo vin tounen les rois de la terre paske tou senpleman paske yo di w lè w pa kab asire sekirite nan yon peyi ou mèt al fouye w ap jwenn mèt ensekirite a se anndan gouvènman li ye e tout sa k ap pase an Ayiti a se moun ki anndan gouvènman yo ki responsab e se yo menm ki aktè aktif nan tout mizè popilasyon ap pase la pa aksyon ou pa omisyon oubyen se yo menm ki tolere l ki fè l fèt. oubyen yo pran yon plas pou lakèl yo pa gen konpetans, yo pa kab rezoud pwoblèm. Dans les deux cas, pa gen lòt solisyon sa ale pou li ale. Dosye lan se te yon pasaj oblije, yon nesesite, e vwala sa fè lontan dosye sa a nou pa tande l, e se nan moman sa entènasyonal la vini, Kanada, Etazini avèk sanksyon. kont de moun ki gen lyen avèk gang e ki nan trafik dwòg. Eske ou panse avèk demach sa a se fini kesyon entèvansyon militè la oubyen son bagay ki toujou pandan? Men se paske moun yo ap pale de bagay yo pa konnen. Ou pa kab gen yon entèvansyon militè depi lè? Pil moun ki nan anba yo rele gouvènman an te ekri lèt la le 7 oktòb yo te mande entèvansyon an. Men, le 9 mwen sòti yon analiz ki montre entèvansyon an pa kab fèt. Li pa kab fèt pou de rezon pirman teknik, men l pa kab fèt non pli pou de rezon politik. Moun ki bandi yo, jan yo òganize, volim zam ke yo gen nan men yo, kalite zam ke yo gen nan men yo, E jisteman anfas kantite bagay ke lapolis nasyonal ou lame ta fèt pou ta genyen, dabò nan kalite moun, answit nan materyèl e ekipman, answit nan le mentyen de sa yo rele moral twoup la pou ta kab fè fas a sitiyasyon sa yo. Men yo pa genyen yo. Lapolis mwen m konsidere ke. Bon polisye an Ayiti jodi yo, se de moun k ap viv ann yon mizè moral absoli. Tout chay tonbe sou do yo. Se yo menm k ap kouri dè risk sou lavi yo pou ryen an fas. Mentnan, entèvansyon militè a, moun ki bandi yo, se ne son pa dè milisyen, se ne son pa dè jan ki non lame, se ne son pa dè twoup òganize. Dayè, sa nou remake, jodi a, pil gwoup ke yo rele gwoup bandi oubyen gang yo, yo de pli zan pli atenn yon sèten nivo dotonomi daksyon. Yo vin otonòm, e otonomi sa vin rann yon operasyon bokou pli difisil. Ann imajine pa egzanp ou fè vini, alò poukisa w kwè ameriken yo pa vini, kanadyen yo pa vini, ou wè y ap fè la bal bal, youn pa vle vini. Paske yo, sa w wè m ap di w la, yo konnen l. Yo pa annafè avèk de twoup regilyè ki kab resevwa lòd nan men de moun pou yo gen tèl atitid, pa gen tèl lòt atitid. Ann di pa egzanp de Kanadyen vini yo tonbe yo mouri la. Ki sa le Kanada pral eksplike pou l gen pitit Kanada k al mouri nan blag ke nèg afè ganstè ap regle ann Ayiti? Yo pap fè l. Mentnan, nou rekonèt tou. ke sitiyasyon ki gen la li depase lè fòs òganize an Ayiti. Men èske sa vle di pa gen solisyon? Wi gen solisyon. Wi gen solisyon ki bokou pli senp ke moun pa ta imajine. Etan done ke pwoblèm ki gen la a li pa soti, li gen manifestasyon l atè a. Pil moun ki mouri nan Site Solèy, Laplenn, nan Pènye, ki pèdi kay yo etsetera, tout se sou kont yon moun ke yo rele Ariel Henry. E lè pil moun sa yo mouri pa 150, 200, ou pa janm tande l soti yon mo pou l di kwakseswa. Dayè depi lè l te pèt, li te di nou ke l ta pral rezoud pwoblèm Matisan an 2 mwa. Mwen m konnen si yo pran doktè a yo mennen l nan yon sal doperasyon pou moun ki fè yon stwok, Gen anpil chans aprè inèdtan l soti moun nan refè. Men m pa konn kisa l genyen kòm konesans pou l ap di ke l pral debloke Matisan. Li gendwa pa gen konesans lan li menm. Men lè m gade bò kote l m pa wè okenn moun ke yo konnen ki kapab ede l pou l wè nan pwoblèm lan. Pa kont, pa kont, gen anpil, anpil moun sou teren an ki konnen. Dènyèman, m ap tande yon jèn jan avèk Wendell Theodore nan dènye emisyon Le Point ke l fè a. Men ou wè peyi a gen pil moun ki konnen, men moun sa yo pa gen aksè a espas pou yo menm konseye moun k ap pran desizyon. Men se pa o aza Ou pa kab rele mwen pou mwen vin nan Brigade de la Foi ou m kab pran tan m ap kouri dèyè yon grenn bandi a goch a dwat non il faut ale la ou le problème a pris naissance la ou se tou lè il faut arete lè bandi lè gwo lè chèf paske se yo menm kap aprovizyone bandi ki anba yo ke nou bezwen touye a. an zam, ke yo kap ba yo minisyon. Nou pa kap mande Lèzetazini pou fè travay sekirite peyi a pou nou, men kòman yo òganize lasekirite dan peyi pou pwoteje sitwa yo. Se de bagay yo kontwole. Al poze tèt ou kesyon ki kantite mwayen ke yo bay imigrasyon pou l rantre nan teknoloji pou l kab fè travay li jan l pou l fè pou kontwole ki moun kap rantre, kap sòti nan peyi a. al kontwole pou wè ki moun ki nan tèt ladwann paske se atravè ladwann ke twa ka bagay kap fè peyi a mal ap pase ki moun ki mete moun nan chèf ladwann nan pou kab pèmèt lè yap pase a kontene yo jan kòmandan chèf Gedeon te dil nan figi palmantè yo. Li gen li pral li kenbe kontenè ki gen zam yo lè fini se 2 moun ki chèf peyi a k bal lòd kite yo pase donk nou anndan sistèm nou konnen trè byen kote pwoblèm nan soti si n vle rezoud li fò n al kote pwoblèm nan soti a mentnan la reyalite de tout katye sa yo ki ansèkle kote moun yo ap viv e an dewout an pèmanans, sèt yon gwo pwoblèm men ki a dè solisyon e gen anpil bagay mwen konn tande k ap di pa dè moun ki plizoumwen konnen oubyen pa dè moun ki konnen oubyen ki fè dè eksperyans plen solisyon pou pwoblèm ki gen la il è vrè èd pou n mande asistans pou n mande etranje yo mwen pa tèlman kwè gen moun ki konnen. nan tout kad stratejik yo kap mande e kisa pou yo mande paske twa ka bagay map tande yap di yap mande oubyen yo ekri achte yo tout se moun kap bay blag kap pale de bagay yo pa konnen kap plede achte oubyen ap mande yo pa kab teknikman pèmèt rezoud pwoblèm ki gen la e yon dènye bagay le mond a evolye la teknoloji jwe yon wòl ekstrèmeman enpòtan dan levolisyon e fonksyonman de pèp. Men ki kote nou gen mil, de mil, twa mil jenn fanm avèk jenn gason ki gen ant dizwit e venndeu, venntwa zan n ap fòme sur le plan du patriotisme et sur le plan de l'évolution technologique. Donk se avèk manchèt oubyen kouto digo nou pral rezoud pwoblèm sekurite peyi a? Le mond a evolue. Tout bagay mwen tande y ap pale yo, kidnaping vin tounen yon dezòd, yon plezi. nan peyi a. Alò, pa gen mwayen sou le plan teknolojik pou yo fè monitoring e tout moun sa yo lè fin la, fin kidnape yo, moun k ap negosye. Ekoute, se vle moun k ap dirije yo pa vle. Yo pa vle paske sa pa deranje yo, yo menm pèsonèlman yo gen sekirite e lamizè moral, lamizè ekonomik, lamizè total ke n ap viv la pa enterese yo e etranje yo kòm i son osi prizonpyèj. Donk fòk on jou yo fini yo va pale avèk de moun yo konnen k konnen ki sa k pou fèt si jamè yo vle vrèman ede Ayiti soti kote l ye a. Men mwen menm mwen gen de dout sou bòn volonte yo. Ou gen dout sou bòn volonte yo e ou pale tou la de. Paul yo mete an kestyon kapasite yo piske si ou di ke ekipman, materyèl ke ou tande y ap di y ap achte oubyen y achte yo la pa pral ede rezoud pwoblèm nan, èske sa a pa vini, se pa yon pwoblèm de konpetans ki alabaz? Non, gen yon pwoblèm de konpetans odepa. Gen yon pwoblèm de konpetans nan nivo moun k ap dirije yo, nan nivo gwo chèf yo. Pa egzanp, èske ou panse moun ki kòmandan an chèf lapolis la kapab deside, E li pral achte twa kat elikoptè. Menm si l di pou y achte yo. Men se pa li menm ki kab pran desizyon an. Donk, menm si l konnen se youn nan bagay pou l ta itilize, l pa gen mwayen pou l. Donk, li depann de volonte moun k ap desidè politik yo. Desidè politik yo menm, premyèman, èske yo vle? M pa tèlman kwè. M pa tèlman kwè paske yo menm yo konnen moun sou teren an konnen. Si mwen menm mwen konnen 14 a 15 moun an Ayiti yo kab regle la, rele la anndan yon konsèy de sekirite epi yo bay solisyon pou chak aspè pwoblèm yo pa kab pa konnen yo menm. Mentnan yo gen yon pwoblèm e mwen di w tout pwoblèm nan se 2 ganstè ki vle pou y al nan fè fo eleksyon pou mete menm vòlè yo, menm vagabon yo nan tout domèn nan peyi a pou yo kab kontinye fè menm bagay la. E Lèzetazini gen konplisite l ladan l paske Lèzetazini nou wè lè l gen ka pa l li konn kote l kab arete moun k ap achte zam yo. E poukisa l pa fèt pou totalman? Natirèlman, yo pa kab gon biznis mwen mal mande pou yo kraze l. Paske le marché des armes se yon mache nou konnen atravè lemond ki ekstrèmman enpòtan. E si pa gen bal k ap pete e moun k ap mouri atravè lemond, zam y ap fè yo, kote y ap vann yo? Donk, se nou menm ki pou pwoteje tèt nou, menm jan anbasadè a te di a. E metòd pou nou pwoteje tèt nou yo, yo egziste. Donk se peyi a ki se sitwayèn yo sitou ki pri an otaj pa yon seri de ekip ganstè. Gen yon travay ki kòmanse fèt la k ap en pti pe debleye espas la. Donk se pou sitwayèn ak sitwayen yo pran nòt pou yo konnen o moman yo menm yo k ap entèvni ki jan pou yo entèvni ki sa pou yo fè. Men pwoblèm ki gen la yo yo gen solisyon tou senpleman paske se son dè pwoblèm. Dèke yon pwoblèm egziste. Pou w al analize anndan pwoblèm nan menm w ap jwenn metòd pou rezoud li. Bagay ou tande y ap di w bandi ap fè fèt toupatou ap mache tire tuye moun nan se moun ki nan tèt eta yo ki pa vle stope pwoblèm nan ki fè l pa stope. E si gen moun ki pale avèk etranje yo sa yo fèt pou yo pale kisa yo fèt pou genyen mwen asire w Aprè 1 mwa d'adaptasyon, paske lè w achte yon materyèl e ekipman, moun ki pral sèvi avè l la, l gen yon antrènman pou l resevwa, pou l adapte l avè l, pou l kab fonksyone avè l. Se pa yon bagèt majik, menm si w gen lè meyè materyèl e ekipman epi yo pral yo pral rann ou sèvis ou kwè a. Gon yon travay d'adaptasyon ki gen pou fèt, men je vous dis les solutions sont là et il ya plein de solutions. Nou wè lapolis lan, an toutka gouvènman an te anonse ap achte oubyen achte 12 milyon dola ekipman. Nou wè se de twa kat blende ki vini e nou wè kòman yo y ap itilize yo tou. Ou gen yon, kòman ou wè kesyon sa a? E blende sa yo ki sòti nan peyi Kanada, sa pa gen lontan gen youn ki te an pàn nan zòn Savann Pistach lan la a. Ou panse yo apwopriye? pou kad misyon sa yo? Evidamman ke non. Evidamman ke non. E fò yon moun ta sòt fè l pou w ta konprann ke mwayen sa yo ta kab pèmèt ou rezoud pwoblèm nan. Anfen, pa sòt obligatwaman. Ou gen dwa pa konnen tou. Pa egzanp, yon materyèl blende. E gen yon moun ki te ekstrèmman sensè, se anbasadè Carrier, anbasadè kanadyen an. Lè te gen anpil pa olanpik ki te kòmanse ap fèt, men li te di de manyè trè klè, Men, bagay sa yo ke nou kòmande a, yo pap kab pèmèt nou rezoud pwoblèm nou gen la a. Se pa de blende a tourelle ke nou achte. E menm lè nou ta achte de blende a tourelle, Yon blende li gen 2 wòl su le plan teknik. Li gen yon wòl dakonpayman e dekrazeman. Li pèmèt ou debalize yon zòn, mete yon dezòd jeneralize kay moun ki anfas ou a pou kab pèmèt o twoup a pye de monte fè le netwayaj. Blende a pa kab rezoud pwoblèm yo pa li menm. M pa kab konprann kijan yon moun ta kab met nan tèt ou pou dayè blende a li la pou kisa yo blende l? Se pou pwoteje moun ki anndan l lan. Se sa vle di ke moun grandand nan dè ke l sòti de blende a li vin vilnerab donk yo pa t ap bezwen gen blende si pou moun nan sòti anndan l donk yon nèg ki rete anndan blende sa se tonbe ap tire epi l ap rezoud pwoblèm men se nè pa vrè dè ke blende a ap deplase pwoblèm nan ap retounen nan menm plas ke l ye a on ne peut pas demander à la police de rezoud dè pwoblèm de teritorialite tout teknisyen konn sa paske la polis. Konè son travay, lapolis fè son travay. Premyèman, l antisipe. Dezyèmman, lè l pa rive antisipe zak la poze, l al chache moun ki poze zak la. Ki sa l fè? Li pran moun nan, l mennen l bay lajistis. Misyon l pran fen. Ou pa ka ap mande l pou l rete 24 è sou 24, 365 jou lan nan yon espas kote l ap sekirize l. Non, sa n se pase pa kòm sa. Amwenke moun nan. de movèz fwa oubyen moun nan pa konnen de kisa lap pale men map rediw materyèl sa yo ke yo te kòmande yo mwen te toujou di li anbasadè kanadyen an te dil el te gen rezon son verite li te di materyèl sa yo ke nou kòmande a pa kab pèmèt nou rezoud tip pwoblèm ke nou gen la mwen menm si yo ta mandem bon mwen mpa tap achte yon demi blende. M pa tap achte yon demi blende ditou se patil se fo gen anpil anpil lòt materyèl ki koute mwen chè ki bokou pli leje ki bokou pli efikas ki kab pèmèt yo rezoud pwoblèm sa mentnan eske lapolis oubyen lame bezwen blende wi se yon materyèl ki gen wòl li di pwendevi operasyonalizasyon sou yon teritwa sinon yo pa tap fè yo. Men yo gen wòl yo men pa wòl ke nap mete yo fè la. Donk kolonel ou petèt te atann nou e kesyon sa yo poze w li deja nan plizyè emisyon. Alo. Wi wap tande nou? Alo? Nou pèdi kontak. Alo. Wi kolonel ou tande nou? e ke yo poze w li deja piske ou menm kòm moun ki te nan leta, ou te sekretè deta sekirite piblik, kon sitwayen ki di m bandi a kolonèl la pou nou, konbyen moun li te arete ki t ap komèt move zak nan peyi an nan moman l te sekretè deta sekirite piblik e poukisa l pa t arete mesye phtk sa yo ke l toujou di se yo k ap finanse gang yo nan peyi a. Bon, moun nan ka petèt pa t ann Ayiti, m te sekretè deta sekirite piblik le 12 out avèk misyon pou m te sekirize lè eleksyon ki te gen pou fèt nan mwa novanm vè desanm. Sa te fèt senk sou senk sou tout teritwa a. Pa t gen yon biwo de vòt, te gen yon moun ki t al voye wòch sou yo. Eleksyon an te fèt dabitid nou konnen lè eleksyon ap fèt ann Ayiti. Toujou gen mache tire 3 ou 4 jou anvan jou vòt la, al voye wòch sou biwodvòt, al tire etc. Yon sekretè deta sekirite piblik li pa gen wòl pou l mache arete moun si moun nan vle pale de bagay li konnen oubyen li vle pale de bagay li pa konnen. Li gen wòl, li gen yon misyon byen presiz e monka. se te prann an chaj le dosye dè eleksyon e m ap pwofite de mikwo a ankò pou m reprezan pou m remèsye ankò yon fwa prezidan Privè ki te ban m total otorite sou la planifikasyon sou legzekisyon de la sekirizasyon dè eleksyon se ki a ete fè e ki te fèt malgre te gen prezans anpil konseye etranje ki te la. eh ben il avait soumis les décisions du gouvernement à avis ke mwen te genyen pou m te bay sou tout planifikasyon ki te fèt pou te sekirize eleksyon an e yon fwa an Ayiti eleksyon te fèt m pa t gen yon biwo de vòt ki te gen tire, ki te gen voye wòch etsetera paske m te ale egzakteman kote pwoblèm nan te kab soti a e m te netralize l, c'était ma mission, je l'ai accompli m pa t gen misyon mache arete moun agoch adwat. E jodi an nou gon CSPN kolonèl Rebu avèk tout structure de reprezantan tout structure de sekirite peyi an e poutan nou pa jwenn minimòm sa nan sitiyasyon ke nou ye la e jodi a ou te pale de konpetans pwoblèm de konpetans ou enkonpetans eske se sa wap eksplike ki se rezilta enkonpetans lan? Bon, pou w gen konpetans lan, se dabò fò w gen yon volonte pou w rezoud pwoblèm nan. Se kankou m ap raple, m ap reprann egzanp lan ankò. J'étais conseiller à la sécurité nationale au cabinet du Président Prévert. Li rele mwen, li di mwen, A, konseye, gen yon pwoblèm, nou pral gen eleksyon yo, fòk yo reyalize dans les meilleurs conditions. Menm gon jèn ou te minis, pozisyon pou ta al okipe a, fò w ta al okipe yon pozisyon de sekretè deta pou kab rezoud pwoblèm sekirite eleksyon yo. M te poze l yon kesyon, m te di prezidan, èske se yon djòb w ap ban mwen oubyen se yon misyon w ap konfye m? Si se yon djòb, m pa pi enterese pase sa. Si se yon misyon, menm si se yon grad de kaporal, Si w panse se mwen ki pral egzekite l e si m panse m ap ka fè l, m ap aksepte l e m pral fè l. Sa a ete fè. Mentnan, pa egzanp, y ap pale de, se youn nan gwo pwoblèm peyi a genyen, yo yo rezime tout pwoblèm sekirite peyi a a yon afè CSPN. CSPN nan ki sa l ye? S on konsèy ki la. Dayè li byen di de la polis nasyonal. Ò la polis nasyonal se yon eleman dan la sekirite di peyi. Se yon antite ki mal konsi jan yo mete l la epi li gen de pouvwa sirdimansyone e pa egzanp lè w pran CSPN nan reyini ann pran jodi a lè w pran Doktè Ariel Henry ki di l se premye minis oubyen k ap fè fonksyon e De premye minis son fòm de ka de kakè. Ou gen yon nèg ki minis de la defans. Se doktè Enol Joseph ki yon lòt doktè. E ou gen yon lòt nèg, bon jouk kounye a son fanm ki minis de la jistis. Se twa gwo chèf sa yo e pi minis de lenteryè a. Se chèf sa yo ki reyini e avèk kiyès? avèk kòmandan an chèf lapolis la epi moun ki responsab afè disiplin enspektè jeneral ki bagay bon lè 2 teknisyen sa yo di yon bagay ki pa sa moun minis yo kijan yap fè konnen yo pa gen konpetans pou sa mentnan yo ta kab gen 2 konseye men si yo te gen 2 konseye mwen m avèw tout moun la tap konn kiyès kap konseye. e moun ki premye minis lan an matyè de sekirite nasyonal. Epi ou pa kab poze yon pwoblèm de sekirite yon peyi epi pou di lapolis. Pwoblèm sekirite nasyonal peyi a jodi a kiyès moun anndan sistèm sekirite nasyonal peyi a k ap jere la pwodiksyon alimantè, k ap jere la kalite dèzaliman k ap soti aletranje pou rantre nan peyi a? Èske moun k ap dirije peyi a konnen premye faktè de sekirite yon peyi se sistèm dapwovi de pwodiksyon alimantè e sistèm de sikilasyon de lib sikilasyon e de kisa moun ap manje? Èske moun ki la yo konnen ke premye eleman sekirite yon peyi se kalite edikasyon ke w ba li? Levis levis li se li menm ki pral mennen tout dezòd kap gen nan peyi a se sa ki enfrastrikti de sekirite nasyonal yon peyi jodi nap viv yon bagay jodi a yon pwoblèm eske moun kap dirije yo konnen ke lè pwodui petwolye se youn nan premye faktè de sekirizasyon yon peyi pa egzanp ou wè lèzetazini chak fwa gen pwoblèm onivo mondyal. Wèl pa pale de stock de rezèv li. Ki bò moun kap dirije pou yo konnen pou yo sto gen yon rezèv pou yo stoke pou si gon pwoblèm o nivo di mond pou yo gen 6 a 7 mwa pou yo kab kenbe mache a an ekilib an atandan yal rezoud pwoblèm de fon an. Donk gen anpil moun ki panse depi yo pale de sekirite se moun kap tire, se moun ki an inifòm, se nè pa sa. La sekirite nasyonal est une chose. Le travay de la polis, menm lame a, se yon pati nan sekirite nasyonal la ke l jere. Lame pa jere, pa egzanp, ki sa w gen kòm sèvis de entelijans e de kont-entelijans ann Ayiti jodi a? Ki sa w gen kòm sèvis de ransèyman a la tèt de leta? E lè sèvis de ransèyman, ki kantite lajan ke yo bay yon antite tankou dcpj? Paske premye zye lapolis ta gen pou lantisipasyon dè krim se dcpj. Ki kantite kòb dcpj genyen? Ki kantite kòb lapolis genyen pou l fè ransèyman? Ou pral jwenn gen de twa visye, enkonpetan, se yo menm ki kenbe tout mas kòb ladann yo pou kab fè tripotaj. Paske yo pa prepare pou sa, yo pa konnen sa y ap fè a. Donk, tan ke nou pa mete moun ki konnen yo nan plas ke yo fèt pou yo ye, e lè n fin mete yo, nou gen yon sistèm kontwòl sou yo, èske y ap fè travay yo vrèman? Paske sistèm ransèyman se bagay fasil kont yon nèg kapab met tèt, met nan tèt ou k ap leve lajan e gen yon lwa pou yo fè pou sa. Paske ou pa k ap mete sou la plas piblik yon dè ajan ke w ap itilize an matyè de ransèyman, men leta non pli pa kapab bay kòb pou moun itilize kòb la sou le non di ransèyman epi yo pa janm fè travay la sa. Koronel Guibrun ap pral fini entèvyou maten an men deja 1 an preske 6 mwa depi Ariel Henry ak tout ekip li a nan tèt peyi an. Si w ta di, si yo ta mande w pou prezante yon bilan de jesyon 1 an 6 mwa sa pou ekip sa, ou tap di kisa? Bon, m tap mète pran fraz ke moun ki chèf gouvènman te di a, lè li te moman an rive pou l te fè bilan, konnen l pa genyen. Donk tout moun bilan an la. Nou gen plis moun kap mouri. Nou gen plis moun ki pa kab viv lakay yo, nou gen plis moun ki dan le dezespwa, e yo pouse nou nan yon sitiyasyon kote nou prèske pou n plis kwè nan pawòl yon bandi di ke moun k ap dirije yo. Mèsi anpil Kolonèl Rébu. Se mwen menm ki remèsye w. Bòn jounen a tout moun e ke pèsonn pa pèdi espwa. Kolonèl Himmler Rébu te envite nou maten.